Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Baz Vitelòm nan blòk Pènye a. Nou konnen nèg sa yo, yo kòmande anpil zòn, nan anpil kote, nan Taba, Tòsèl, Pènye, blòk Idiwòn, tou sa. Bon, aparamman se lakomin de Taba epi yon bon pati nan Petyonvil. E, daprè enfòmasyon ke nou toujou dispoze, se ke nèg sa yo kontwole tou yon bon pati nan Kwadèboukè a. Brèf, ebyen, gen yon enfòmasyon ke mwen jwenn sa fè 4 jou. Men, enfòmasyon sa m pral kominike nou an, sa parèt an pe paradoksal. Paradoksal nan sans ke, m pral eksplike nou. Èske ou konnen baz Vitelòm nan kidnape yon kouzen Vitelòm? Se sa l ye menm, baz Vitelòm kidnape yon kouzen Vitelòm. Kounye a la, kesyon m ap poze tèt mwen, èske Vitelòm pat konn kou a. Oubyen pandan nèg yo vini avèk sitwayen sa nan baz, Vitelòm pap wè l. Dezyèm bagay, si fanmi sa yo pa ann amoni, petèt ke Vitelòm ka pa menm leve ti dwèt li nan dosye sa. Nou pa konprann non. M pral bay nou enfòmasyon an, men se pou m di nou ke mwen men sa m panse. Si se te pa erè, li tap gentan lage. Alòske map mande, e kelkeswa moun ki ta pwòch sitwayen sa yo kidnape an, donk si li ta jwenn liberasyon n, pou nou ta fè m konnen, sa tap fè m anpil plezi, paske m ta renmen konnen kòman istwa sa fini. Fanmi nèg sa, se kòd nan ren. Madanm ni ap kriye maten, midi e swa. Tande byen! Misye genyen 3 pitit. Ok. Yo kidnape misye, sa fè 4 jou. Se nan zòn Pernier 34. An m gade byen pou m wè. Se nan blòk sa m kwè yo arete, alò kidnape sitwayen sila a. Wè, Pernier 34. Sa pase bò 8 è dan la sware. Lè yo fin pran misye, alò nan moman yo t ap anleve l la, misye pa t vle. obeyi donk yo bay misye yon bal epi yo ale avèk li men depi le jou ou enfòmasyon sa te vin jwenn mwen se ke fanmi li tap chache genyen de done yo pat ka jwenn ankenn enfòmasyon se sa ki te pouse moun sa yo nan anpil enkyetid ebyen se pa sa sèlman paske Te gen kèk mwa de sa, yo te kidnape yon pwòch fanmi sa a ki se Chilor Morneus. E apre yon mwa e kèk jou yo te rive libere l. Misye kouri, li rantre nan peyi. Etazini. Donk men kòman bagay la ye, e m espere ke moun ki konnen sitwayen sa a, ki se an menm tan le kouzen de Vitelòm, se rele Pradèl Inosan. Pandan m nan baz Vitelòm nan, m pral ba nou yon enfòmasyon, sa se yon enfòmasyon ke mwen genyen sa fè 3 jou. Dènyeman la a, gon operasyon ki al fèt nan blòk sila. Men blòk ki pi bagay la pi rèd la se nan antre Idiwonn nan lè w antre nan blòk sa. Lapolis rive. Se sa k fè fò m di nou ke jounen jodi a la mezanmi depi nou wè lapolis yon kote pa parèt pwente tèt nou. Si nou wè bandi yon kote pa parèt pwente tèt nou. Paske dèfwa konn pa gen diferans nan ajisman. 2 group yo. Tande byen. Nèg yo vini avèk yon char e pi nèg yo rete ap voye bal. Sa ye la polis. Pandan nèg yo ap voye bal nan zòn nan, men nèg yo ap fè yon sòt de pasaj. E eske m ta kapab di yo te vle fè yon sòt de penetrasyon an milye urbain. Kounya la a, pandan nèg yo ap fè yon ti avanse, nèg yo rive nan yon espas, genyen yon sitwayen. Sitwayen an wè cha a, li kouri. Pandan misye kouri, polisye yo kouri dèyè misye. Yo kenbe l. Lè yo kenbe sitwayen sa gen yon seri de moun nan zòn nan yo mande moun yo eske yo pa konnen sitwayen an. Pwoblèm moun yo di non. Epi sa w tande a la a yo pran l yo mete l anndan char la daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen e pa la swit sa m pral di nou la yo m ap mete yo o kondisyonèl pou m di nou ke toujou selon menm enfòmasyon sa yo Yo ta sanse touye sitwayen sa a e yo mete dife sou li. Kounye a la a, lòt enfòmasyon ki rive jwenn mwen fè konprann ke sitwayen sa a se yon nan nèg ki konn ap kase wòch bò rivyè a. Anpil moun konnen l. Petèt ke nan moman polisye yo mande moun zòn nan si yo pa konn misye a, petèt ke anpil moun te ka pè. Kounye a la a, m panse ke moun yo te sipoze di yo konnen misye. Bon, Misye mouri. Gen yon lòt pwoblèm ankò ki anrejistre anndan an, sèke gen yon cha ki li menm pran nan yon espès de bou konsa, cha kole. Genyen anpil tantativ ki fèt pa bò kote fòs de lòd yo ki yo menm te anndan an. Anpil bal ap tire nan zòn nan epi polisye yo menm ap fè tou sa yo konnen pou te kapab. retire cha la. Men par la swit, gen yon dezyèm operasyon ki oblije fèt pou o mwen pou yo kapab remòke cha sa pou al avèk li. Men toujou daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ta sanble genyen 2 polisye ki kite po yo anndan an, Men enfòmasyon sa li poko flite. Se sak fè map mete dron mwen anlè poum kapab genyen plis detay sou afwontman sa m ta kapab di ki te genyen antre lapolis e mesye yo. Paske anpil fwa gen enfòmasyon ke ou tande men genyen tou ke ou pa tande ki konn yon ti jan parèt pi bosal toujou. Eske nou konprann? Bref, donk, anpil dosye konsènan zòn Pernier an, nou kapab tounen anpe pli ta pou nou kapab vini avèk lòt detay. Nou pral nan zòn avyasyon. Zòn sa pa bon ditou. A ben wi! Paske, lè m ap gade la a, m ta kapab di ke pa gen anyen ki rete ankò. Zòn sa se fatra ki pran l nèt mezanmi, w ap sezi wè kòman yon zòn devni. Kite pou wap mande l kèk moun. Ebyen m ta sèlman mande pou chanjman pou sa nou ta fè de chanjman la gen de chanjman li tap posib paske gen de moun ki pa ka fè trafik lè pou ta pase jis kote men pou ou vire anba avèk yon chay gade si bouwès la gen menm 2 ti sak 3 4 ti sak diri sou li nou paka pase la Poul pa chavire? Wi lap chavire kan menm si moun nan achte ti bagay li byen chè sil tonbe la li gate bagay la Dakò. Mwen la map pale ansanm avèk nou la pou peyi pou zòn map viv la. Zòn map viv la mesye kounye w la m a 64 an depi map viv nan zòn. M poko janm wè sa fèt menm nan listwa menm. Ariel Henry li elimine zòn pa nou an menm kot popilasyon pa nou ap viv la bò chanserèl la. Sa elimine nèt wap pale de pon wouj sa e bay tout moun konnen pon wouj. Kounye a la sa elimine nèt. Pa gen kote menm pou yon bèt pase m pa bezwen pale w pou yon kretyen vivan. Eske nou ka viv konsa? Yon kote ki gen yon lopital k ap bay swen mesye. An n gade byen. Men moun sa yo renmen yo pa konn zòn sa menm menm. Se yon zòn yo elimine. Men mesye sa pa ka fèt konsa. Gouvènman Ariel Henry sa se yon gouvènman ki tiye tout moun sibtilman menm. Ok depi kilè zòn nan nan eta sa? Ah bon zòn sa depi Ariel monte. Depi Ariel monte zòn nan elimine nèt a no jou. Kisa nou ta bezwen pou ta fèt menm? Ou wè? Men, sa pou nou bezwen fèt mezanmi, menm ke lavi a chè se vre, men fò nou gon kote yon pwòpte lè nou bezwen pase, pou nou, pou moun, pou machin pase, pou yo wè moun kap viv lan zòn nan la. Machin pa pase, motosiklèt pa pase, moun pa pase zòn nan. M di w m ta vle di w zòn nan elimine, elimine. Men yon sèl bagay m ta bezwen pou yo ta fè pou nou. Gade yon foun gade l byen. Sot depi aviyasyon rive bò Sonstrèl, estasyon Gonayiv. Gade kòman l ye. Men fò yo fè yon bagay pou nou. Nou pa ka viv konsa ankò. N a bout. Ren ti bout sa pou nou desann konsa epi lè n rive devan lopital. avèk fatra ki fin anvayi moun yo. Sa se gran lari an, sa se gran aks la, nou wè jan sitiyasyon moun yo ap viv. E si nou antre anndan riyèl yo ansanm avè nou, n ap wè bagay tèt chaje nèt. A chak fwa ke lapli tonbe, ke zòn nan inonde. E nou menm ki sa nou vle fè? N ap mande SNJS, n ap mande Travo Piblik, e n ap mande CLD, n ap mande Meri Site Solèy, e tout lòt konpatriyòt yo, pou ede pèp la, popilasyon an ki ap viv anndan kominote Site Solèy Pon Wouj. E sesi se pa sèlman Pon Wouj, non pa se. Lè w pase dèyè do, e bò e bò Fò Dimanch lan pa dèyè a, sou Gran Boulva a, se menm bagay la. Lè w antre anndan Site Solèy, se menm bagay la. Lè w rive Pòtay Leyogàn, komin Site Solèy inonde nèt, se menm bagay la. Lè w rive Pòtay Leyogàn, se menm bagay la. Lè w pran wout pou al Kafou Matisan, se menm bagay la. E pandansetan, ou tande ke gen chèf deta oswa gen yon minis ki se premye minis, e ou tande li prezidan. E nou menm nou mande, antanke Ariel Henry, granmoun sanwont sa a, nou menm anndan Ponwouj, nou mande. pou yo voye materyèl. Se pa lè 17 oktòb ap vini pou yo pran egzistans zòn sa a, pou yo di y ap voye materyèl pou vin netwaye, pou vin fè yon seri de bagay. Nou menm, toutan 17 oktòb pa ko rive, sa vle di zòn sa a pa egziste, sa vle di pa gen popilasyon k ap viv nan zòn sa a. Nou mande pou enstans konsène yo, ki la pou sa yo, pou yo voye materyèl nan zòn nan, nan komin Site Solèy, pou yo voye vin netwaye, paske moun pa konn viv nan eta sa a, mesye. Gade pou nou wè. Gad yon moniman, gad nan eta li ye, zèb, kabrit, sesi. E si moun konn ap viv konsa? Yon nèg ki mouri, ki goumen pou yon nasyon, ki pou bay nou endepandans, men nan ki nivo li ye? E chak ane nèg chonje nèg sa egziste nan peyi a. Men nan ki sitiyasyon nou menm nou ye antanke pèp ayisyen? Mande Ariel Henry, li twò sanwont. E nou mande Ariel Henry tou pou li remèt demisyon paske si l pa ka dirije peyi a, a fatra sa yo, a ensekirite fatra sa yo, grangou, mizè. pou l remèt peyi a. Monchè, zòn sa nan eta sa, se depi lè apre prezidan Jovenel Moïse fin mouri an. E nou te gen yon minis ki te rele minis Joasséus Naden ki te sou tèt travo piblik. Monchè, m pa p ba w manti, menm si te gen tout bagay, e pa t pwoblèm yo ki te fini non. Te toujou te konn gen pwoblèm. Men lè gen pwoblèm yo, Nou te toujou jwenn enstans ki la pou sa, lè nou rele ki vin netwaye pou nou. Aktyèlman la, lè w rele, ou al nan DDO, yo di w pa gen gaz. Ou ale kote ki konsène, yo di w pa gen gaz. E kiyès ki, kiyès ki, ki leta peyi a? Ok, nou konnen zòn sa se yon zòn ki te konn gen anpil aktivite ladan l. Èske se pa rapò avèk ensekirite a oubyen se fatra a menm ki lakoz zòn nan enpratikab? Monchè, m ap di w, m pa, se fatra a, an menm tan tou ensekirite a se nan tout mond lan l ye, nan tout peyi a l ye. Konn sa m di w lan? Men si te gon leta te egziste m panse tap gon stabilite ok si te gon leta te egziste tap gon stabilite si wap di pon wouj pa bon pandan se tan se la bato diri debake la bato sik debake pa janm gen pwoblèm e la bato gaz debake pa janm gen pwoblèm e pandan se tan gen lòt kote ki zòn sivilize. ki gen plis pwoblèm pase Pon Wouj. Men pa rapò zòn Pon Wouj lan se li yo pa vle wè nan memwa yo paske se la pèp la rete. N ap leve kanpe paske gwosè, gwosè anperè sa a ki te batay pou l te libere peyi a, pou l te retire nou nan esklavaj, nou menm n ap leve kanpe pou yo pwòpte non sèlman Monyen, pou yo pwòpte Pon Wouj, pou yo pwòpte komin Site Solèy. Paske se tout komin nan nèt ki inonde. Depi w wè lapli annik tonbe Petwovil, li desann, Site Solèy bonbade. Sa vle di se kòm kwa di moun Site Solèy yo bliye yo. N ap di yo, se nou menm ki konn vote, se nou menm ki konn bay eleksyon, se pa lè eleksyon lidè ap vin pran pòz yo konèt nou, nou egziste, se pa lè eleksyon yo pral konnen e pèp la sanble yo vin manje avè nou. Jodi a la, jodi a la, e, antanke sitwayen angaje, antanke, e, kòdonatè jeneral Lig dè Jèn pou le Devlopman de Pon Wouj, jodi a nou endiye de sa k ap pase nan zòn nan. Aktyèlman la, nou nan estasyon Akayè, bò Pejwa, bò ansyen Pejwa, nou tout wè l. Jodi a la, depi lè nèg yo fin tiye Prezidan Jovenel Moïse, nan moman yo te panse ke yo ta pral mennen peyi a de bòn wout, enben, nèg yo kraze peyi a. Nèg yo kraze peyi a, gade yon minis la ki nan tèt travo piblik, ki se yon mekanisyen, yo mete l nan tèt travo piblik. Anyen serye pa ka pa regle. Lè w gen SNJS, yo mete Pò Lemon nan SNJS, ki gen tout, ki gen materyèl, ki pou ranmase fatra, fè de seri de bagay. Enstitisyon sa yo, yo egziste sou fèy kaye. Lè w gen CNE ki nan rejyon metwopolitèn nan k ap pwòpte, Leta pa ba l mwayen pou l vin netwaye pou nou la a. Jodi a, nou menm antanke sitwayen. E pandansetan, nou gen komin Site Solèy tou. Majistra Badoux, li menm avèk efò pa l, li ta renmen fè pou komin nan, Enteryè pa mete anyen sou kont Meri an e yo menm yo pa gen okenn mwayen pou yo defann komin nan. E m ap mande Enteryè M ap mande enstans ki konsène yo, jis, meri de pò, meri de site solèy, pou yo ba yo mwayen, pou may sa yo gen mwayen nan men yo, pou yo ka travay anndan komin nan. E m ap mande tou, pou yo bay CNE mwayen, pou CNE ka, paske CNE te gen yon bagay li te toujou te konn fè, CNE lakay. Ok. Aktyèlman la, sanse CNE fèmen pa rapò ma pi fò materyèl an pàn, nèg yo pa gen mwayen pou yo ranje yo. E pandan se tan, nèg yo ap fè yon pakèt gagòt nan bwat leta yo. Ariel Henry ap dekese kòb pou al bay. Tigwav, Pou nèg pa fè manifestasyon pou rele aba lavichè. Okay, Nan tout kwen peyi a, nou menm nou antanke pèp Monrouj, antanke pèp Ayisyen, nou mande, nou di ase, nou di, sitwayen angaje, e nou di ke nou nan yon ensekirite fatra la kote n ap pale avè w la la. Pèp la pa ka manje, li nan ensekirite fatra, li nan lavichè, nou nan tout bagay. M ap mande nèg sa yo ki di yo se Leta, Leta kiyès yo ye? Èske pa Leta popilasyon yo ye oswa Leta tèt yo ye? Oswa Leta ti zanmi yo anndan bwat Leta yo? Pandansetan, nou menm n ap di nou menm, nan non Lig dè Jèn pou le Devlopman de Ponwouj, nou menm, sitwayen angaje, avize, n ap fè politik anndan bwat la, pou yo menm, yo panse zòn sa pa egziste. Nou di ase, zòn sa egziste, paske, gen moun ladan, gen moun ladan, pou zòn sa pa ta egziste, se sèl si nèg gran nèg yo te met lanmè anlè, lè sa zòn nan pa t ap egziste ankò. Men bon chans pou malere yo, lanmè a se anba l ye, kote gaz la dedwane, la. Kote gaz la livre? La. Kote siman debake? La. Kote diri debake? La. Kote APN yo ye? Kote APN ye? La. Kote Simex ye? La. Kote mil yo nèg yo ye? La. E pandan se tan pèp la ap viv nan kra, nan kras, nan mizè, nan fatra. M di ase! E nou mande pou tout jèn parèy mwen yo ki nan geto yo, pou yo leve kanpe. E pou tout pèp ayisyen leve kanpe. Paske moun pa konn viv konsa. Paske jan n ap viv la la, gade! Gade! Lontan lè m timoun, m te konn vin benyen nan dlo sa. Depi m vin mennen dlo sa, depi m la manman m te konn lave pou mwen nan dlo sa. Pejo a, te konn gen yon seri de machin, lè yo kraze peyi a, lè yo kraze peyi a yo di yo se leta, nou menm nou di ase antanke jèn, nou antanke jèn, paske peyi pa kapab fonksyone konsa, e pandan se tan Ariel Henry bezwen fè fè tan l nan yon peyi, kòm kòm nou de premye minis si prezidan an menm tan, li kenbe yon pakèt gwoup vòlè parèy li ki se André Michel, Nenel Cassy, tout nèg ki konn ki akanpare yo, e pandan se tan nèg yo te di. Depi Jovenel ale, efektivman, tout bagay ap fonksyone. Men pandansetan Jovenel mouri, nou pran lòt 1 an pou prèske 4 mwa, men nan ki eta? Jo, Ariel fin touye Jovenel, men Ariel touye Pon Wouj, men nan ki eta Pon Wouj ye? Fatra! Ariel fin touye Jovenel. E Pon Wouj, Pon Wouj te rekonèt dènye minis, pi gwo minis peyi a, andedan Travo Piblik ki se minis Nader. Paske minis Nader, se li menm ki te konnen tout egzistans tout djòl kanal yo, andedan Pon Wouj. Depi lè nèg yo fin tiye prezidan Jovenel Moïse jodi a men nan ki eta pon wouj ye. E sa fè nou menm antanke popilasyon antanke sitwayen angaje nou salye minis Nader paske se li menm pou l wè tou pandan l pa la pou l wè pandan l pa la men nan ki eta nèg yo mete pon wouj men nan ki eta nèg yo mete pon wouj e nou tou pwofite di le 7 tout pèp ayisyen an an nou leve kanpe pou n al pou n al di aba Ariel Henry. Aba lavi chè, aba ensekirite, aba kòb ameriken kap moute pou nou di viv Ayiti pou nou pou nou pou nou konnen yon lòt Ayiti demen. Jodi a la nou menm jèn, tout jèn gason pran anga pran angajman nou nan nan sa kap fèt andedan peyi a. Nou pa gen lidè, nou pa gen lidè, tout nèg ki pwopòze yo se lidè nou pa konnen yo. Men nou t map yè swa la. Papa Desalin di nou li pa rekonèt Moyiz Jechal kòm pitit li. Menm tès adn revele ke nou pa rekonèt li. Pigal vin pran woulib pou l di l se pitit Desalin. Nou pa rekonèt li. Moyiz Jechal te di li se pitit Desalin pou l te ka vin moute drapo 18 me ki te pase ane pase 2021. Depi lè l te fin moute drapo nwa e wouj li anndan moniman an pou l te ka fè viziblite l, pou l al dekese kòb nan oksidan. Men jounen jodi a, pap e pitit Desalin ki te konn ap di aba lavichè, la aba ensekirite, masak tout kote, li te konn ap pale de kòb ameriken, men jounen jodi a men ki nan nivo pèp la ye. M vle pèp la kale je l! Nou pa gen moun k ap panse pou nou. Kale je nou! Se sèl lidè nou genyen nan peyi a la. M vle tout pèp ayisyen konn sa. M pa vle jèn gason k ap fè politik andedan peyi yo, pou yo panse ke pou Moyiz Janchal ap pase lasi nan je yo, li ka pase lasi An nan je pèp Okap la, men nou menm nan Pòtoprens, Moyiz Janchal pa ka fè nou sa. Moyiz Janchal se selòm ki pi odasye nan politik. L ap vole, l ap visye, l ap fouke, l ap rache epi l pa anyen nan men l. L ap rale kò l epi l toujou nan pouvwa Ariel Henry a, epi pandan setan, l ap mande pou pèp pran lari ansanm avè l. Mwen di pèp ayisyen an, kale je l, nou pa gen lidè. Pandan 35 an, lidè tradisyonèl sa yo, nou pa sèvi avè yo dedan peyi ankò. Viv Ayiti, viv jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Eske nou konnen kou ou se yon. Sa a. Pou nou pral fete, pou nou komemore memwa Anpwè Jean Jacques Dessalines, e pou zòn nan sal konsa, Dessalines pat batay pou sa yo. Dessalines tap batay pou l te wè pèp ayisyen nan lebyen, pou l te wè chanjman, pou fatra sa yo Dessalines pat batay pou li. Se pou tèt sa jounen jodi anpwè nou kanpe nan labou a la, pou n ap fè konferans de près sa nan moman pou nou di pou leta salòp sa vin pwòpte pou nou, travo piblik, Afè de ti tony lot magazen neg sa yo kraze sa net depi ariel henry moute l kraze bagay sa yo pa gen yo bò isit. Dodo eske nou pa fè demand ansanm ak yo pou yo te ka ede nou nou menm antanke gwoup nou nan zòn nan. Men yo pa nan zòn nan nou pa ka fè demand avèk yo ankò. Espesyalman espesyalman pou lopital chansyèl nou gen minis sa k preske mouri nan sante piblik ki se lasèn jodia la rezidan rezidan yo pa jwenn akadreman andedan lopital la. Gade koman neg yo pran lopital yo fel. Yo trete lopital an paran pov. An paran pov. E neg yo kraze tout lopital leta. Yo kraze lekol leta. Yo kraze tout bagay leta. Gade pou we Adrien gen lopital li preske fini la. Pandan se tan lopital chansel li krazel. Li kraze lopital general. E pandan se tan Adrien tout ed entenasyonal la voye pou lopital general chansrel matèn e. Lapè! Lapè! Li pran yo! Li pran yo! Li menm fè lopital prive e pandansetan, pèp la li menm ap mouri pou sante! Gade, lèfini, fè yon koudèy anndan lopital Chansèl la pou wè nan ki nivo, pou wè ki jan rezidan yo ap viv. E paske yo gen lanmou pou sa y ap fè a ki fè yo vini. Paske yo pa gen anyen pou yo sèvi. E moun ki reskonsab lopital la antanke direktè, administratè, yo pa gen anyen de manèv. Yo pa gen anyen de manèv kòmsi pou yo ta bay popilasyon an sèvis. Men se vre yo gen volonte a men yo pa gen mwayen paske ministè sante piblik pa dekese kòb, pa dekese yon seri de bagay materyèl pou lopital la li menm pou l ka jwenn sèvis. E zòn nan pa gen anyen, zòn nan pa gen anyen. Pinga oken moun vin pran pretès pou yo di zòn nan gen ensekirite, kout bal ap tire moun pa ka frekante l. Zòn nan pa gen anyen. Aktyèlman la a, nan kapital la la a, se andedan Ponwouj yon moun ka frekante pou pi fasil. Kwabosal, se zòn sa yo yon moun ka frekante pou pi fasil. Zòn nan pa gen anyen Pi gwo ensekirite n genyen menni. Fatra. E pandan se tan pi gwo ensekirite a, se pa sèlman la non, lè w antre anndan Site Solèy, lè w antre anndan Site Solèy, sa pi rèd toujou wi. Lè w antre anndan Matisan, sa pi rèd toujou wi. E kòm si Leta pa egziste pou pèp la ditou non. Ase, nou di ase nou menm. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi Pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresiye le travay, pi apre kès kon di? A la pwochèn!